Onivo RDNP, nou yon ti pe enkyè. Enkyè pa le fèt ke chak jou pi plis sitiyasyon an, pwoblèm pèp ayisyen an li pi grav. Epi se kòmsi ou rann ou kont ke moun ki gen responsabilite yo, yo pi konfòtab, yo pi kalm. E sa li lye avèk fonksyonman nou kòm moun, paske nou pa genyen sa yo rele nosyon de responsabilite an reyalite. E nou menm k ap fè politik e ki aspire pou dirije peyi a nan tou lè nivo, nou poze tèt nou kestyon sou kalite dirijan ke n ap genyen la yo sè dènyè zane. Paske nan sa nou ye la pou ou pa tande okenn moun ki menm Gen de pozisyon ki bay ou yon atitid responsab, vwa osi ta gen de zaksyon ki fèt. Donk se nòmal pou tout moun k ap fè politik oubyen moun ki genyen sa yo rele nosyon de responsabilite lakay yo enkyè. Wi, enkyetid menn sonje ADLP te siyen akò 21 desanm nan. Èske jiskaprezan nou satisfè? Èske ou panse gen posiblite pou akò a aplike toujou? E Pwoblèm aplikasyon akò 21 desanm nan li lye avèk kilti nou an Ayiti, ki jan nou fè politik nou menm nan peyi Dayiti. E lè m di nou, se pa l'URDNP, se pa mwen menm Wadner Edouard, men se sitou aktè politik ayisyen yo, yo fè politik nan jwèt mèt dam. Yo pa janm respekte pawòl ke yo ba ou, yo pa janm respekte sa yo siyen ansanm avèk ou. Imajine w, Akò 21 desanm nan di, Dès la mise en place de l'accord, dès sa signature, dès l'installation du Haut Conseil de transition, les membres du Haut Conseil, de concert avec le Premier ministre, évaluent le gouvernement et procèdent au changement du cabinet ministériel. Se devè èt le premye travay a fè. E ou grann ou kont ke gon sòt de toune an won k ap fèt bò kot Premye minis lan, E kòm se li menm ki gen responsablite a, se li menm ki pou bay kou danvwa a, se pa le HCT li menm bò kote pa l ditou k ap genyen pou chanje gouvènman an. HCT a la pou li bay apui li, se sa k fè akò a di de konsè avèk le Premye Minis fò yo evalye gouvèneman an e pwosede o chanjman kabinè ministeryèl la. Se premye aksyon ki te dwe fèt nan akò a. Jiska jodi an, si w mande nenpòt moun ki nan akò 21 desanm nan sa k fè kabinè ministeryèl sa a pa chanje, yo pap ka di w. Sou ki baz kabinè ministeryèl sa a la toujou l pa chanje 3 mwa apre akò 21 desanm nan, nou ta menm di plis ke 3 mwa, 21 desanm, 21 mas sa fè 3 mwa. Nou pap ka di w ki sa. Sou ki baz yon minis kontinye ret la kòm minis, nou pap ka di w ki sa non plis. Men sèlman, menm le komen dè mòtèl konstate ke gouvènman sa ki la li fè zewo. Zewo sou dis. E te genyen de moun otou de premye minis lan nan premye moman ki te di y ap mennen 3 zewo, 4 zewo, 5 zewo. Men pèp la ase entelijan e lè y al gad nan var yo wè se te de gòl a men. Donk pa gen gòl vre. E kòm pa gen gòl, yo pa fè nòt, nou menm nou di se zewo sou dis. Pa gen, nenpòt ki ministè ke w pran la, nenpòt ki sektè ke li apateni kèlkonk, pa gen rezilta. Annik voye je w gade sitiyasyon peyi a, gade ki jan gang yo, yo alèz pou yo pran tèritwa pran tèritwa. Petyonvil jodi an ki te konsidere kòm yon zòn plizoumwen elit, Gade sa kap pase nan periferi petyonvil kiyès ki di yon mo e ki moun ou santi ki ka di mo a donk sou ki baz gouvènman sa la toujou donk pèsòn pa konnen donk gen de jwèt koken jwèt mèt dam kap fèt li kiltirèl lakay nou kap fè politik nan peyi dayiti nou pa serye nou pa kenbe pawòl nou nou pa kenbe sa n siyen a moun nou toujou olye nou respekte sa nou di oubyen sa nou siyen, n ap kontoune l kouman pou n pase nan do l pito pou n al fè lòt bagay. Èske sitiyasyon sa pa bay rezon ak de moun ki de aktè politik ki te di ke Ariel Henry pap kenbe mo l, donk nou pa t dwe rantre nan demach sa a? Ou kapab toujou di moun sa a gen rezon, men m ap toujou di moun sa a, Ariel Henry pap kenbe mo l, yo te konnen l pap kenbe mo l deja, men sa fè 20 mwa l sou pouvwa a, ki lòt opsyon yo te genyen pou yo voye l ale? An septanm, si w pran out, septanm, oktòb, yo lòk peyi a, yo fè lekòl pa ouvri 3 mwa. Yo dechouke tout sa k te genyen nan peyi a, yo boule, yo kraze, yo brize. Lè Ariel ap tounen, l monte gaz 570 goud. Anyen pa fèt. Pandan ke yo te di Ariel pap kenbe mo l, nou pa t dwe antre nan akò a, m dakò avèk yo yon kote, men fò yo ta di m tou ki opsyon yo te genyen pou fè Ariel pa premye minis ankò. E kòm li pa t genyen ni manda ni misyon, li pa t gen ni timing, donk akò 21 desanm nan vini li ba l yon misyon, yon timing pou l respekte. Mentnan, menm si w wè Ariel prale jan l prale a la a, 7 fevriye 2024 Ariel p ap gen responsablite nan peyi a ankò. Paske akò 21 desanm nan di. L ap remèt pouvwa a bay yon gouvèneman ki soti nan eleksyon pou l met peyi a sou ray demokratik 14 fevriye 7 fevriye 2014 2024. Donk menm si l fè eleksyon an 6 fevriye 2024 pou remèt pouvwa a 7 fevriye, Ariel gen responsabilite pou l remèt peyi a bay yon ekip dirijant ki soti nan eleksyon, ki lejitim, 7 fevriye 2024. Menm mwen di w menm si se 6 fevriye lap fè eleksyon an timing akò 21 desanm nan di se 7 fevriye pou l bay li. Donk kouman yon moun kapab fè genyen yon yon yon yon aktè politik yon moun ki siyatè menm jan avèk mwen akò 21 desanm nan ki di fò yo ta gade èske premye minis lan pa gen yon mò pa respekte mo l yon mò pa respekte akò ke yo voye sou li. Kouman moun chak sa w siyen w pa dakò respekte l? Ou pa diy pou w dirije peyi. Ou pa ka mennen moun. Donk nan sans sa a nou menm o nivo RDNP nou rete atache a sa nou kwè kòm prensip. Tout pwoblèm dwe rezoud atravè yon chita pale, dyalòg. Se pa pou san rezon ke nou te antre nan dinamik chita pale anndan gwoup konpwomi istorik. Se pa pou san rezon ke gwoup konpwomi an fè plizyè rankont avèk premye minis lan malgre sèten rezèv ke nou te gen sou dokiman de konsensis nasyonal 21 desanm nan, men nou di, ant nou pa siyen l, Ariel kontinye rete la kòm premye minis san responsablite, san misyon, san manda, san dire, nou prefere siyen l, nou di w ou la pou 7 fevriye 2024. Donk kounye a, si l pa respekte 7 fevriye 2024 la, se pa responsablite RDNP antanke pati politik, se pa responsablite konpwomi istorik. Donk se pou al gade autour de li ki lòt koken ki bò kote l ki pa vle retire bouch yo nan manmèl li ap souse paske pa menm gen lèt nan manmèl la ankò non jodi an se san y ap bwè men yo pa yo pa gen pwoblèm pou yo kontinye bwè san pèp la paske m pa wè kòman ki fyète yon moun gen la pou l pou l di l se minis m pa wè ki fyète premye minis lan gen pou l di l se premye minis peyi dayiti vwa pou moun ta di l se minis. Si m poze w kesyon sa la a menm si se ou k ap fè entèvyou a, ou p ap jwenn ki ministè ke w ka di sa a gen yon efò l ap fè. Zewo sou tout laliy. E kòman ou kapab pran yon gouvènman ki nul depi 20 mwa epi w kontinye kwè ke l ka mennen desten pèp sa a vè yon destine reyèl? Non, l pa kapab. Il faut absolument ce changement de gouvernement pour donner, redonner l'espoir au peuple haïtien et kapab wè si yo ka attaquer les grands défis en attendant yon nou retounen sou ray demokratik ke nou pèdi depi lontan. Se la position du RDNP. Kòman nou wè fonksyonman ak CPR a jiska prezan paske yap plenyen la pou pwoblèm mwayen, sitou madanm Anita nou konnen se rezidan donè nou, kòman nou wè sa? HCT genyen de prerogative ke Akò 21 Desanm nan ba li. Gen de palye pou l travay sou yo. Palye sa yo pou l travay sou yo, fòk li antreprann yon bann demach. Donk, fòk li genyen mwayen a dispozisyon l. Kiyès ki pou mete mwayen a dispozisyon l? Se le gouvèneman. Tank yo pa mete mwayen a dispozisyon HCT a, se di yo di l, m pa vle w reyalize èv ou yo. Ankò yon lòt kote pou evalye konpòteman nèg sa yo kap fè politik nan peyi dayiti se koken sou tout laliy donk kesyon mètdam koken nan pouvwa piblik nan jesyon nan politik nan peyi dayiti li nan adn pèp ayisyen an menm li nan adn aktè politik ayisyen yo menm. Mta tande Michel te di nou pral gen bidjè HCT a pral gen bidjè l deja apwouve. M byen kontan ke w di m se André Michel ki di l donk se André Michel ki pòt pawòl primati kounya m paka repete sa André Michel di. André Michel c'est un franc tireur ki konnen ki kote pou l tire bal li chak fwa l gen pou l tire. Donk l ap kontinye fè gen de kantite katouch ke l gen nan revòlvè l. Men André Michel pa ka pran lapawòl, li pa ka kominike pou di m ki sa k ap pase paske m pa t janm konnen l kòm pòt pawòl primati. Donk kòm yo abitye choute, fè gòl a men pou yo di pèp la yo 5, 6 a 0, jodi an y al nan var yo wè yo pa menm fon tir ki kadre nan kan an menm. Donk se 0 sou 10 pèp ayisyen an ba yo. Yo tout! Yo tout! Si pat gen var nou tap pran gòl sa yo. Maradona an 86, si te gen var pat gòl li a pa tap bon. Enben gen var jodi an nou, pèp la, nou nan RDNP nou pap pran gòl a men nan men moun ankò. Se fo, pa gen 5 a 0 vre. Donk te gen nèg ki te abou ki te pèdi oksijèn ki pat ka kouri ankò ki te bouke, donk Ariel vini a yon boufe doksijèn pou yo, mentnan yap respire byen kounya. E sa sèlman pou nou di. E nou nan RDNP na se primati ki kapab kominike oubyen HCT ki kapab kominike men nan ki kote yo ye. Ke se yon tyès pèsòn kape fè jonglaj otou de premye minis li pa ka pote pawòl pou RDNP. Dako a, kisa pou HCT a fè la? HCT li sim ta gen yon konsèy poum ba yo antan ke Dirijan RDNP e manm Konpwomi Istorik, se ta dabò pran de rezolisyon, se sa dokiman konsensis la ba yo, pran rezolisyon pou ke yo fè avanse sa yo bezwen fè avanse. Si 6 fevriye, men nou pral talò 6 avril pral fè 2 mwa yo enstale, yo poko mete mwayen a dispozisyon pou yo fonksyone, donk yo di yo y ap anpeche yo fonksyone. Donk se oubyen yo menm yo pa dakò ke yo anpeche yon fonksyonè lè sa yo frape men yo sou tab la, oubyen yo dakò ke y ap rete nan stil y ap fonksyone avè yo a, yo imilye yo a, oubyen yo pran dè desizyon ke repiblik la ap tann nan men yo. Men nou pa kab tann ankò pou 6 fevriye, 6 avril, 2 mwa, enben 6 me pral fè 3 mwa, enben n ap rete nou etènèl plenyen, pa gen mwayen? Non, sa n paskra pa kòm sa. Pou n fini, ki sa RDNP wè kòm solisyon pou sitiyasyon ensekirite sa a nan peyi a? Sitiyasyon sekirite peyi a, li, nou menm nan RDNP, n ap di l lontan. E m panse zanmi telespektatè, zanmi entènot yo e menm oditè radyo Mega yo, yo konnen pozisyon RDNP sou kesyon ensekirite a. Depi avèk Few Eric Jean Baptiste, nou te gen yon pozisyon. Pwoblèm sekirite a dwe abòde nan yon dimansyon de NCS. Sa nou vle di par la, se Leta dwe pran desizyon pou netwaye lari an. Netwaye a vle di pou nou se retire move grenn k anndan lapolis la k ap fè grandi kesyon ensekirite a tou. Paske tout rapò di ke la polis la gen de moun ladanl ki pa sef. Ebyen se pou moun ki responsabilite yo netwaye. Men netwaye tou vilaj de Dye. Netwaye tou gran ravin. Netwaye wout frè. Netwaye la plenn. Men ou pa ka fèl san w pa kontwole. Kontwòl la vle di pou nou. Bon m esplike w. Kote mesye sa yo jwenn katouch pou yo achte? Pa gen youn nan moun yo site la kòm responsab kesyon gang yo nan peyi a ki kapab kòmande katouch sou non l. Kote yo jwenn yo pou yo achte? O katouch la k ap vini an ki kote l pase? Pa nan dwàn ayisyen yo? Se wòl Leta ankò pou kontwole rantre sòti pòs dwanye nou yo. Twazyèm lèt la ki se S Leta pa kab kontinye ap anp touye swadizan konbat gang, touye gang epi li pa pran de mezi pou anpeche moun vin gang. Sa pa gen sans non. E se vrèman yon nonsans. Ou gen yon basen ki gen plen dlo sal, ou pran yon bokit wap retire dlo sal la ladan poutan se tèt dlo a k sal. Wòl tout moun ki entèlijan se moute nan tèt dlo a, retire sa k ap fè l sal la, pandan ke gen moun ki anba a k ap epire basen an ki deja sal la. Donk pwochèn dlo k ap rive yo, y ap rive pwòp. Ebyen se sa. Fò leta pote sèvis li bay katye popilè yo pou ke timoun ki ladan gen lòt opsyon. Se opsyon mizik, opsyon foutbòl, opsyon lekòl. Se opsyon talan yo pou yo mete an evidans. Men se pa gang ki pi bon opsyon pou yo pou yo al aprann, pou yo al fè. Jodi an la a, pa t dwe gen timoun k ap siye machin nan lari ankò. Lè Leta voye je li gade, pifò ladan yo se yo k al nan gang nan. Ki sa ou ka ofri yon timoun ki nan lari k ap siye machin lè w kapab ba l kenbe yon zam nan men l ou ba l vennsenk goud chak chak jou pou l manje? Ki wòl Leta? Enben, si gang nan ranplase Leta nan bay timoun sa a sèvis, se sèvis sa a yo ofri l, se li l al pran. Leta dwe pote sèvis li bay popilasyon an pou anpeche moun vin gang, paske l ap konbat moun ki deja gang. Se pozisyon RDNP sou kesyon sa. Men de fason ponktyèl, RDNP kwè ke, e Prezidan Donè a di l, jodi an Leta ayisyen ta dwe pran yon eta dijans sekiritè nan peyi a e deklare lagè kontre lè bandi lego federe. Mentan, èske nou gen mwayen l? Èske nou gen lojistik? Sa se wòl Leta. Sa se wòl leta. Nou kòm sitwayen, m pa k, ki bezwen sekirite, m pa ka panse ke leta pa gen mwayen pou l bay peyi a sekirite. M pa kab pèmèt men liks pou m panse sa a. Men nou kwè ke jodi an leta ta dwe pran yon eta dijans sekiritè sou tout peyi a e deklare lagè kontre lè gang. Piske tout sitwayen nan peyi a. Li sikonskri a mwen den kilomèt de kay li, depandamman ki kote l rete. Gen de moun se anndan kay la yo rete, gen ki pa ka rete ditou, ki oblije kite kay la. Donk, LDNP kwè ke pou nou siviv nan sitiyasyon sa a pandan yon ti tan ankò, de fason ponktyèl, fòk Leta pran de desizyon drastik e ki bay lespwa a pèp ayisyen an. E moun sa yo ki la nan gouvènman sa a pa ka pran l, paske yo gen 20 mwa. Gen de chwa, se oubyen yo nan konivans avèk gang, oubyen yo enkapab. Dan lè de ka, fòk yo chanje e bay de nouvèl tèt, de lòt moun ki entèg, ki gen moralite, ki gen konpetans pou bay lespwa ak pèp ayisyen an nan soufrans ke yo la jodi a.